Modern m avèk frèm ti lavli e granm maten la depi granm maten nou nan gravin nap pran anpil respè anpil love avèk ti mesye yo la amèn avèk ti lapli nan gravin amèn m pa konnen kisa ki mesaj ti lapli li menm lap pote pou lajenès la pou tout moun. Non m voye mesaj map voye pou tout moun la jis map voye yon mesaj men pou tout moun wè konprann sa kap pase nan peyi amèn yap ba nou nou pote yo se pa nou ki ta ble ta ta vlel sa vle di leta peyi nou ki mete nou nan nou konprann nan sitiyasyon jan nou ye la yo. Jis nou menm nap goumen poun wè kòman nou ka gon chanjman a on tap di lòt jèn men mpap jis di anyen ki avanse jis tout moun wè ma pwofèt la la anprann se tou. Ok an mesaj profèt bèje nan vèk ti lapi nan gravin ke bondye beniw ok.